Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon nan emisyon sa m pral yon ti jan parèt trè boufon wi men ekoute ya dè news bokou dnews pou vou. Premye minis Ariel Henry revoke 2 pèsonalite sa yo. Daprè enfòmasyon ki tonbe pa bò kote primati, enfòmasyon n kapab fè konfyans, nimewo 1 ministè jistis ak sekirite piblik lan mèt Rockfeller Vincent atè. Sekretè jeneral konsèy dè minis lan Renald Luberice atè. E moun ki revoke yo se Ariel Henry. Gadon batay Antouka nou menm nou se spektatè nap wè kòman batay sa ap fini eske se pral yon gè ki ap deklannche antre sè pèsonalite politik on sè pa ankò paske pa bliye Renald Luberice te gon pozisyon fiks sou kesyon Ariel Henry an sèt istwa de Ariel Henry ap pran dè desizyon a la tèt de la primatur ben Ariel Henry. pa kab pran desizyon sa yo paske li menm li deja estime ke Ariel Henry se yon moun ki demisyone. Poukwa il avè di sa? Se paske ebyen gen anpil vwa k ap leve nan sosyete a. Pa egzanp genyen pwotektè sitwayen an ki se mèt Renan Hédouville, Ki li menm fè deklarasyon sa a jodi a. Depi ledi septanb 2021, swit a konfimasyon relve telefonik ki demontre ke le premye minis aktyèl doktè Ariel Henry e mesye Felix Badio, Youn nan prezime asasen ke lapolis ap chèche depi yon sèten tan, ebyen 2 moun sa yo te an konvèsasyon telefonik, e nan tout konvèsasyon telefonik yo te genyen, yo te gen youn ki te fèt a 4 è 3 minit nan maten dat 7 jiyè a, e yo te gen yon lòt yo te fè a 4 è 20 minit. menm jou asasina a e enfòmasyon ki genyen ki disponib revele ke premye minis lan nan moman sa li te Montana e se fame Félix Badio li te ankò sur les lieux du crime. Donk o rega de prensip dwa penal nasyonal e entènasyonal, nou menm o nivo de l'OPC, nou konsidere. le premye minis Ariel Henry kòm etan un suspè dan lasasina du prezidan Jovenel Moïse. Opinyon nasyonal la ta renmen konnen, opinyon entènasyonal ta renmen konnen petèt, nou tout ki la a nou ta renmen konnen a, de ki sa mesye sa yo t ap pale a katrè twa, a katrè ven? Èske premye minis lan lè l t ap pale avèk Félix Badio, Eske Felix Badio se te yon pasyan ke l tap al opere? Eske Felix Badio te bezwen yon asistans medikal? Eske Felix Badio te genyen yon moun ki te gen yon difikilte e li te oblije fè apèl a doktè Ariel Henry nan moman sa a? Ou byen eske doktè Ariel Henry ki te fin nome kèlke jou pa le prezidan de la repiblik kòm premye minis, eske li menm ankò li tap kowòdone a distans asasina prezidan an? Fort de ce constat, nou deside pran yon pozisyon objektiv, yon pozisyon kourajez pa rapò a revelasyon sa yo. Nou mande, purement et simplement. la demisyon di premye minis Ariel Henry pou l kapab mete l a la dispozisyon de la jistis pou tout moun kapab konnen ki sa ki te pase. La se yon deklarasyon pou mande Ariel Henry demisyone paske son non li site. Ariel Henry pale avèk Badio yon ti tan aprè asasina Jovenel Moïse. Qu'est-ce qui a été dit? Daprè Maître Ronan Hédouville, ebyen fòk yo kapab pote yon maksimòm klarifikasyon sou konvèsasyon telefonik sa ki te genyen antre 2 pèsonalite sa yo. Depi lè sa m ta kapab di se kòm si bagay la parèt yon ti jan kòse pou Premye Minis Ariel Henry. Men pa bliye m di nou ke gen yon batay kap fèt la ya de kan gen yon kan phtk yon kote pi gen yon kan joveneliste yon lòt kote dans le camp de joveneliste ya la Renald Luberice eske minis jistis ak sekirite piblik la nan lis sa paske ya des hommes la ki souffle sur la braise pou kapab rann sitiyasyon an konplike nan men Ariel Henry men gon bagay map di nou. Pou moun ki konn bat kòk yo, gen yon kòk yo rele gay. Sa vle di se yon kòk ki rèk anpil epi zepon l long anpil. Lè gen yon ti pòy ki al batay avèk gay la, pòy la sa vle di ti kòk ki fèk ap vini, ki fèk ap fè boujon zepon, gay la gen dwa fè yon bòt sou li, l ba l yon kout zepon l touye l frèt. Ebyen se bagay sa n ap asiste la a. Men, la bataille n'est pas encore terminée! Atansyon! Ariel Henry, m ta kapab di li plis sou wout. Genyen batay la paske Ariel Henry a une certaine légitimité. Légitimité paske li te nome par le prezidan asasine Jovenel Moïse. Ariel Henry vin pran mayèt la. Donk Claude Joseph ki tap mennen bak la li oblije retire kò l paske te genyen yon arete ki soti ki di se Ariel Henry ki premye minis. Brèf, men gon bagay pou nou konprann, Ariel Henry, tout nèg ki pran Ariel Henry pou yon egare, sa se afè ki gade nou, paske nan politik pa janm gen egare. Nan politik, se toujou nèg ki la k ap defann enterè yo. Pa bliye m toujou di nou sa, menm lè w wè nèg la egare, depi l nan politik, li gon kou anba men l. Ariel Henry vin wè bagay la on ti jan kòse pou li, Ariel kouri vit al jwenn sèten aktè e chita avèk plis pase yon trantèn pati e regwoupman politik, baww, un accord a été signé. Hum! Tèt chaje! Menm si lakò li pa fè unanimite o sen de la klas politik, o sen de la sosyete sivil, pa egzanp, y a Pierre Espérance ki li menm apiye sou. Kèk agiman pou dire ke ebyen akò sa a se yon akwokwo paske li pa kanpe sou anyen. An n tande Pierre Espérance. Se yon akò ki siyen pou rezon ekonomik, pou satisfè bezwen ekonomik yon sèten moun, n ap di yo bon apeti, men n ap di popilasyon an se li menm ki gen dènye mo a. Ou pa kapab t ap chase. Jovenel avèk tout rejim phtk a epi jovenel mouri pou yo al fè alyans avèk phtk epi se phtk ki pral ba ou petro karibe se phtk ki pral fè pwosè masak 13 masak ki fèt anndan peyi a 2018 2021 non sa se bagay ki pou fè moun domi e mwen m pa pale de dekantasyon paske se popilasyon pa gen pou l ap fè dekantasyon toutan men sa k rive la son bagay ki ekstrèmman grav ki moutre jan moun yo pa gen kolòn vètebwal anndan peyi a yo kite popilasyon soufri, y ap pèsekite moun jan w wè y ap fè polisye yo e y al fè alyans avèk phtk pou kenbe sitiyasyon menm jan l ye a o detrimant popilasyon an. Nou wè gen de moun ki vekse paske yo anba vant premye minis la, yo panse yo ka mete baboukèt nan bouch nou paske nou site, nou di premye minis nan rapò a. Men nan rapò lapolis jidisyè a, Menm jan yo t ap denonse pou lajistis tande Martine Moïse paske Martine Moïse te mete foto mèt Monferrier Dorval deyò. Donk yo mande pou lajistis tande Martine Moïse men yo pa dakò sou Monferrier Dorval, yo pa dakò pou lajistis tande Ariel Henry natirèlman. Dosye a li nan men nèg nan kabinè denstriksyon, fòk yo respekte fòm yo. Nan rapò rnddh fè a, nou pa janm di Ariel Henry enplike nan asasina Jovenel Moïse. Nou pa gen enfòmasyon konsa. Men yo te pale. Kot pwoblèm yo te genyen an? Donk, ou wè kantite kanpay ki fèt kont Martine Moïse paske Martine Moïse te pran foto a. li pote bay mari l alòske nou sèlman di nou sèlman di nan yon rapò ki yon enfòmasyon ki nan yon rapò dcpj nou di Ariel te pale avèk Badio sèlman sa Badio se yon moun ki responsab krim nan li kòdone krim nan asasina aprè Jovenel yo fin asasine Jovenel pandan Martine Moïse nan kay la Badio antre nan kay la li al fouye chanm jovenel li pran dokiman li pran lajan e li klè ke avèk moun ki tap pale a badio yo de kisa yap pale yo tap pale de asasina pou nou menm. Akò a siyen, men se kanmenm yon kout pòkè pou Premye Minis Ariel Henry. E vwala poukwa nap fon retounen avèk deklarasyon Ariel Henry te fè nan okazyon an. Après une longue série de consultations et des rencontres avec divers secteurs de la classe politique et de la société civile, nous avons pris en compte des avis et commentaires émis par plusieurs organisations pour produire ce document final. Il servira de guide aux membres du gouvernement et à l'ensemble des forces politiques et sociales pour les mois qui viennent. Cet accord reprend la quasi-totalité des revendications légitimes et des recommandations formulées par divers secteurs de la vie nationale. Certains le trouvent ambitieux et prometteur, mais ne pouvons offrir moins à nos concitoyens qu'ils veulent nous voir engager notre vie sur la voie du changement. J'ai l'assurance que cet accord permettra de conduire dans l'harmonie et la bonne entente des affaires de l'État durant la période intérimaire que je souhaite la plus courte possible, afin d'atteindre notre objectif principal commun qui est un retour à un fonctionnement normal de nos institutions démocratiques sur des bases nouvelles dans un environnement sûr et stable. Un premier texte avait circulé et beaucoup d'organisations l'avaient déjà signé. Dans le but de, dans le but de rassembler encore plus de concitoyennes et de concitoyens, j'ai accepté les propositions de nos compatriotes ici présents qui visaient à améliorer le texte et à le rendre plus clair. En son conséquence, les ajouts au texte précédent concernent principalement le mode de désignation des membres du Conseil provisoire, électoral provisoire, des membres de l'organe de contrôle et de suivi, ainsi que la procédure à suivre pour aboutir de manière inclusive et participative à un projet de nouvelle constitution qui sera soumis à l'approbation du peuple haïtien à travers une consultation populaire. Dans les prochains jours, les dispositions seront prises pour la mise en œuvre de l'accord, dont les différents organes prévus seront créés. Comme je l'ai mentionné, à tous mes pardon, comme je l'ai mentionné à tous mes interlocuteurs par le biais du dialogue et de la concertation permanente. D'autres compatriotes ont pris des initiatives et ont formulé des propositions pour la gestion de la période intérimaire. Je les félicite pour leur intérêt pour les affaires publiques je vais les rencontrer et discuter avec eux de la possibilité de faire nos collègues intestines et rassembler nos énergies pour regarder ensemble dans la même direction, celle de la transformation de notre pays et de notre société. Je ne désespère pas de les convaincre de la nécessité de toutes les Haïtiennes et de tous les Haïtiens de s'unir pour avoir la force nécessaire pour faire face aux périls qui nous menacent. Je souhaite qu'en nous attaquant au chantier de la reconstruction de nos institutions démocratiques, nous puissions réconcilier la famille haïtienne et trouver les voies et moyens d'une rupture réelle avec les pratiques anciennes. Notre pays a besoin de cette mutation, qui est la condition sine qua non de la relance de notre économie et de notre développement durable. C'est pour nous cap à comprendre, oui, qu'il y a là. Mais ça, pour comprendre en politique. En politique, pas j'aime, j'aime. En politique, c'est intérêt qui comptait. Ariel Henry, collaboré en quelque sorte avec Reynald Luberis, Avèk minis jistis ak sekirite piblik, Rockfeller Vincent. Men ekoute, pou kapab genyen Duchamp devan li, li oblije sote tèt moun sa yo paske moun sa yo la te kapab reprezante yon veritab obstakl pou li. E l pa konnen ki sa k ap prepare. Baw, Ariel Henry pase a laksyon e li pran nèg yo. Hum! Tèt chaje. Ki sa k pral pase pou Kwòlye la? San akò w la, Ariel Henry pa t kapab fè anyen. li pat kapab ni revoke ni mete. Men, le fèt ke li siyen yon akò avèk anpil pati politik, e nan jou k ap vini yo la ou pral wè gen chanjman gouvènman, anpil nèg pral atè. Se pa pou san rezon ou wè gen yon pakèt nèg ki pote tèt yo vini la, yo vin siyen akò, yo vin tete. Jan m toujou di l, epi ofinal, PPL, pèp pa ladan l. Jounen jodi a la a, anpil nèg ki t ap trete Ariel Henry kòm Premye Minis defakto, ebyen se yo menm ki bò kote Ariel. Se lapolitik! Donk n a konprann. Men èske batay la se konsa l ap rete? Èske nèg sa yo yo menm tou yo revoke a la a, yo p ap gen yon kou anba men yo? Ekoute, lari an kapab pale. dans les prochaines heures. Tande byen wi, lari an kapab pale dans les prochaines heures. N ap vini demen pou n vini avèk plis detay e plis kòmantè pou nou pa rapò ak desizyon sila a, men toudmèm le kou il est fatal. Merci beaucoup la famille, kòm toujou, un maximum de commentaires, un maximum de partage Mande ak fanmi zanmi pwòch ou pou kapab abone ak chanèl sila epi pa bliye ba nou ti pous ble an pour nou dire ke vous appreciez le travail puis après qu'est-ce qu'on dit? A la prochèn! Nouvèl yo pase vit, meyè fason pou konnen tout sa kap pase nan peyi Dayiti ak rès mond lan se rete konekte chèn paw la ki se RL prod. Nan RL prod, se pwofesyonèl ki bay enfòmasyon yo. Aktyalite, kòmantè, reyaksyon, analiz, deba. tout ça sous chaîne Paula, RL Pro. RL Pro, c'est la chaîne du moment.